Nou la, n ap batay, n ap frape, n ap kontinye lit la jiskobou. N ap kontinye lit la jiskobou. Ann ale la komisè, gen yon dosye ki kenbe aktyalite an, se asasina yon yon nèg ke ou te metrize men lè n konfime ta sanble misye se ta yon bandi. Kisa k eksplike ke ou te egzekite towo sa ki te nan mòn an? Nèg yo te o nonb de 5. Klan nèg yo se te vin elimine nou. Ok Mwen te enfòme nan te Mwen te vin enfòme de sa ki pase a otomatikman mwen menm m te vin desann anba a lè m te vin desann anba a e m pote boure sou nèg yo e 3 nan nèg yo tonbe gen 2 ki chape sa pase nan dimanswa nan lendi w ap tande m granm maten m rele DDS la DDS la banm yon bakòp m al afwonte nèg yo. Paske m pa tap ba misye chans, al plan nèg yo se te ede vin egzesite m pou etabli gang yo nan Nip lan. Ki te plan nèg yo sa? E sa enpesil la yo te di m sa? Donk ala misye mwen te mwen enfòme, e nèg yo te rele mete pye nan vil la. E answit pou nèg Max, ti mesye Max lan yo te voye yon videyo ban mwen, nèg yo te di m konsa ke yo pap tire m, nèg yo te di m se a manchèt y ap pran m. Enfòme mwen. Non, nou pral enfòme e nou pral konnen sa k pase Okay. N ap mande ke zanmi nou gen Okay, korespondan, jounalis nou gen Okay, fè nou siy pou n konnen egzakteman ki sa k pase Okay. Ke ti a. Fè sa kounye a, fè sa kounye a. Nou pral chèche pou n konnen ki sa ki pase. Bon, m wè ensekirite Okay, bon, nou pral gade sa talè pou n konnen sa k pase. Men, antretan, paske m konnen w sou wout, jan n te prevwa fè ti pale a, n p ap kapab, men m pwomèt ke fò nou fè. Fò nou fè l kanmenm. Men, an n ale, komisè Muscadin. Gen anpil moun ki kritike fason ou egzekite misye an. Yo wè nan ou s on nèg ki sou wout la pou ta tabli on sòt de dictature nan peyi an, kote ke genyen dè zòganizasyon ki ta menm mande revokasyon w, paske ou an vyolasyon de la lwa. Se ki sa bagay la ye? Ban m ba l on bagay. Pale avè nou. Ban m ba l on bagay. Ayisyen di yo konsa, On ne corrige pas celui qu'on pense, mais on corrige les autres pour lui-même. Nèg ki mouri a se pa yon politisyen ki mouri, se pa yon nèg ki fè okenn de zak ki mouri. Donk fòk menm Aristote sa tou, lè aplikasyon strik de lalwa yo pa ka bay rezilta, fòk ou sòti nan lalwa pou antre nan lalwa. Donk lalwa di si yon nèg fè kadejak Menm misye kap toujou mouri. Epsi poum pale serye. Pou kilè a pou nèg. Si yon nèg vle revoke m yo ka revoke m. Si yo vle estire m yap estire m. Men sofke m di w nèg men menm m te avoka m fè 11 an avoka menm kèt èske m pa komisè gouvènman ankò map toujou fè chemen m gen yon misye nan vit mwen. Mesye kanta Miagwàn kanta fèm konfyans lap toujou rete si misye pou nèg yo e m di m kenbe dèyè l pwen ba. Nan fè de simitè nèg yo. Non men komisè gen anpil nèg komisè ki estime ke pafwa ou aji an gwo ponyèt etc e ta sanble pa gen nèg ou pè nan vil la pase m sonje ou te fouke yon ansyen senatè de la repiblik o final sitiyasyon parèt konplike sak pase senatè paske gen moun tou ki estime ke travay wap fè al te ka pa bon men ta sanble chodi a bouyi yon sèl bò eske se nenpòt nèg ki parèt devan ou ki move je wap foure anba kòd. ki soti nan liy Max la yo ki gen zam nan men l, se otorite anba ki te ede m. Lè m plonje dèyè misye, m taye misye. Lè sèm di vèje tou prè Tigwav, tout moun ap di w wi Komisè Bourelman an te chèche kay sa, m te debake, m t al chache rive sou nèg yo. E se di m ale san lapolis, m pran ekipman m m ale. Yon fason pou Pi devan yo pa sezi zam ti mesye yo, de fason pou pi devan yo pa kenbe bag ti mesye yo. Paske lè yo fè nèg yo sa, se tò yo fè nèg yo. Lè yon komisè gouvènman yon kote avèk lapolis, otomatikman li kouvri kont yo. Vwa ke mwen menm mwen kem reponn, mwen di wi, je m'assume. Malgre sa, yo ta repoze bag ti mesye yo, yo te gen zam yo. Non, non, tou reponn kestyon sa a. Eske se konfime Gen 7 ajan ki te avè w ke lapolis nan Direksyon Jeneral oubyen Enspeksyon Jeneral ta konvoke nèg yo oubyen pran kenbe badj yo sanksyone yo. Ou konfime sa? Wi, wi, wi, wi, wi, wi. Wi, yo te sanksyone yo. Efektivman, wi yo te sanksyone yo e sanksyon an leve yè lendi a. A, ok. Yo te sanksyone men sanksyon an leve. Wi, li leve. Nan yo wè presyon popilasyon an tou epi w te asime responsabilite w. Men gen moun ki pè tou. Wi, lap vini sou lap de. Wi, komisè, gen moun ki krent le fè ke fason w ap aji, paske gen anpil nèg kavo ki pa polisye, donk se lòt sivil ki ame. Krent lan se ke yo di ke eske komisè gouvènman sa l pap menase la pou l al kreye yon kò ki pa de nèg ke lapolis fòme, men son lòt kò ame ke lap kreye avèk li. Nenpòt kotel pase kò sa avèl. Ki an deyò lalwa. Map ba yo, tout nèg ki avèk mwen se polisye yo ye. Tout nèg ki pa avèk mwen se polisye yo ye. Tout nèg ki pa gen yon nèg ki avèk mwen se pa polisye. Non men, ou fèk soti la ou soti nan zòn preske Tigwav avèk de nèg, avèk ekip paw ki pa polisye. Yo, yo. Bagay yo melanje nan, bagay yo melanje men Janm wè, map gade w sou ekran pase pandan wap pale avèm la ou gen yon video kap toune devanm nan la M wè ke komisè gouvènman, dayè n pa wè sa souvan Jeneralman komisè yo se nan biwo yo m konn wè nèg sa yo kap trete dosye Mwen menm m wè pye w atè a, zam ou nan men w kòrèkteman Sak pase komisè? Move chans li yo, se mwen ke kou Alo alo alo enfomasyon kenbe pou oke aksyon mwen la gen 2 bandye ki sot tiye moun simon e popilasyon an lage dèyè yo la e m kwè yo pran moun yo sou boulva 4 chemen an ok aksyon mwen la boulva tèt anba tèt anba se moun ki ta sot tiye moun nan okay e popilasyon an lage dèyè yo bandi bandi bandi bandi. Piga, bandi yo fò vre ki tiye 2 moun aktyèman la pandan map pale awou la la. Vil la tèt anba, popilasyon an lage dèyè yo. Tèt chaje. Donk se nèg Pòtoprens ki al fè deblozay nan Sid. Egzakteman. Ben mwen pou diw sa deja. Kanta Mian Vanda yo gen siperyèl. Tout minis yo gen misyon. Ou gen la pou nèg. Gen misyon gen operasyon. Fè Yo ap kite misye atè Fè efò nèg yo bay peyi a yon chans senyèl Non men komisè Senyè sa kap pase nan peyi a ou pa konnenl eh. Non msi m konnenl m la map swiv bagay yo men sak rive m remake imedyatman aksyon an pase genyen chèf gang vilaj la izo ki fon videyo ki menase etc men gon entèvansyon ou te fè gen moun ki di yo ta renmen pran komisè a o mo ou mande Manke moun? Manke moun? Non, ou vle di. Fòk manke moun. A bon? Lè komisè al pa vle di bagay la klè. Sa di pwoblèm Matisan ou pwoblèm moun li ye. Nou konprann nou gentan la. Donk komisè Muscadin. Non, non, regarde. Sa m ta pral. M pa di w se pwoblèm moun li ye. Ok? M pa di w se pwoblèm moun. Sof ke m di w demen maten la nenpòt nèg ki aksyonè, ki gen volonte pou kwape ti mesye sa yo, w ap desann anba w ap kwape yo. Paske nèg yo pa anyen. Se mwen ki di w nèg yo pa anyen. Nèg yo pa konn tire. Nèg yo pa konn batay. Nèg yo ap tire e se foul otomatik yap tire ok. Humm ou genlè bon sou menw vre asem wè ou diw menw pa gaspiye bal dèk ou bezwen ou pran li ou pa gaspiyel men One shot one kill yon bal yon mò e konsa liye. Komisè, lè map gade videyo sa, map gade w sou ekran, teni konba, e m wè gen anpil moun, dè milye moun ki pran lari an siy de solidarite avè w, gen anpil moun ki di ke yo wè de Muscadin la ki sou wout pou l vin yon kandida Mèt di sa? Jamè, jamè, jamè. Jamè. M pap kandida. Ok. Jamè m pap kandida. M se yon komisè gouvènman, m ap toujou travay ak kèlkeswa minis ki la. M ap toujou travay avèk kèlkeswa premye minis ki la, kèlkeswa nèg ki la kòm prezidan. Depi yo vle m kòm komisè gouvènman, men m ap toujou sèvi popilasyon an. M ap toujou sèvi popilasyon Okay la, m ap toujou sèvi popilasyon Matisan an, m ap toujou sèvi kèlkeswa jiridiksyon nan peyi a. Depi yo vle m, men je yo pa vle m ankò, yo remèsye m. Mwen bel non. Map diw mèsi bokou. Kòrèk. Mwen te vini yon jou fòm ale, se evidan. Wi, kòrèk. Ou pale anpil bagay. Paske m te di sa nan emisyon yè la komisè, te gon pwoblèm nan zòn savann wès, nan zòn chalon, m remake gon ti poz ki fèt la, pa tèlman gen krim ki fèt la. Gen operasyon ke w mennen nan zòn sa yo tou? Non negatif m pa fè operasyon zòn sa yo, m di w sa deja. Nèg la yo mwen di yo gen zam nan men yo, mwen enfòme pou m konn ki bò nèg yo, mwen fè misyon sou nèg sa yo. M di w sa deja. Mande popilasyon nan li kwaza pou wè. Mwen lage tout lè, de twa zè, kat zè di maten. Se menm jan avèk kobra m ye. Lè w wè kobra a soti, depi w wè kobra a kite tou l, se nan misyon l ye. Lè nan misyon, Paske dèyè sa l pral li a, sa fè la jwenn l pa jwenn li, men li pa pran lari a pou l sonnen. Gras a Dye, mèt Dlo, ke mwen gen apò minis jistis la, mwen gen apò minis la jistis avèk mwen. Paske menm si w wè la minis la li pa pale, li pa di anyen, men mesye bagay la depase lèbòd. Jodi a pèsonn pa alabri de mèt Dlo. Èske se pa gen yon ministè nan peyi a ki pou sa k ap fèt la? E Jerry Anderson Leconte? Wi. E se yon tip mwen e nan e mwen te kwaze avèk li nan meri Tigwav y a 2 zan de sa. O, bon misye, bon misye di l ap sipòte w. Pase, pa, misye gen yon manda dèyè l, misye se nèg k ap joure komisè omològ ou nan Tigwav, misye pa respekte minis jistis, misye di se avè w l ap fonksyone, fò w pridan, donk misye pa avè w vre. Bon, ou konnen, e popilasyon Miragwàn nan ka temwanye pou mwen monchè. Ok? Ok. Popilasyon Miragwàn nan kap temwanye pou mwen. E mwen pale avèk misye pandan 2 fwa. Yon fwa se te nan Sèk Tigwav, lòt fwa se nan meri Limyè, nan meri de Sèk Tigwav. E la m kwaze misye pandan 2 fwa. Ok. Eben komisè, m konnen w sou wout la. Mèsi paske w te kanmenm pran apèl la. Ou te, m konprann se avèk anpil emergency pou m te pale ak komisè a, men komisè a di nou li pa kandida. Menm jan Nayla ka pran lari l, li debake nan yon kay, kay, li pran yon doktè, l al avè l, li mande sanmil dola ameriken, yo pa ba li l, li chire doktè a, e menm jan yo menm tou, si m konn nèg sa a, se miyò bal li vin kache, fò m ka met jèn nan mouda m si m apre nèg la. Kèt, komisè, ou gen lè, ou gen lè pa jwe anba a menm non? E, Ma ekri sou WhatsApp. Bon ok. Antouka, mèsi anpil pou enfòmasyon. Men w di aktyèlman la Okay tèt anba. Tèt anba. E mwen di w sa, m fini. Ok? Wi. Enben, pa gen pwoblèm komisè. Mèsi anpil. Epi n a repale yon pwochèn fwa pou n gen plis detay paske gen lòt kesyon m ta renmen poze w men m konprann reyalite a. Pa gen pwoblèm. Mèsi. Mèsi komisè.